Pèp la pa okipe nèg yo kap di nou tounen a se nou menm nou pa gen jou nou pa gen dat aranje w chen an nap moutre w nou pral pran zòn nan nèt nap pran l nèt e komisè Roger ret kanpe a chen an jan w kanpe a. Nap moutre w kat sat kat san mawozo a. Ou konnen l deja, ou fè je w chèch, men nap moutre w li. Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou tande deklarasyon an deja nou tande kòlèg kap pale kòlèg ki li menm fè yon gwo deklarasyon. Sa dure anviron 18 minit. Bon, misye pale anpil. Kòlèg se youn nan tèt de pon 400 mawozo. Tande byen, depi kèk jou la, m ta kapab di kòlèg se youn nan moun ki parèt e ki vle fè tèt li pase kòm yon serial killer. Yon kriminèl san pitye paske dènyeman nou te wè sou videyo a kote ke gen yon tip m kwè se komisè Roje ki te ba l djòb sa a pou al fè antèn. M te toujou di nèg yo sa mesye pito n mouri a grangou paske ban m di nou byen bandi yo lè yo fin konnen nou ebyen nou lage nan bouch lyon an. Nou te wè kòman l t ap pale avèk tip sa a epi aprè kès ki se pase? Yo tire misye. Yo boule misye ak tout moto a. Te gon polisye tou ki te bò kote nèg yo donk yo tap kestyone polisye a epi aprè donk je se pa kès kon fè avèk menm lè yo ta libere li men moral li lap santi li fwete nan moral li e menm nan ògèy li brèf ebyen jounen jodi a la kòlèg sa a m ta kapab di l vin pran pwa paske nou sonje nan dènye batay ki te genyen an gon ti videyo ki tap vire kote ke misye antre nan baz. eh, nèg Vitelòm yo, epi l t ap pale ak Vitelòm, ben, sa vwa, sa fè pè. Donk, le tip an kestyon li pa sanble ak vòys li. Franchman, men vwa sa a, depi ou devan kòlèg nèg sa ap kestyone w, ou gen enpresyon ke se Lisifè an pèsòn k ap poze w kestyon. Brèf! Misye voye mesaj bay moun Laplèn. Alò, men, jis avan fò m di nou ke dènyeman m ap gade yon mesaj, paske gen yon bagay ki te rive onivo de zòn bò Primati kote ke ta sanble. bakòp premye minis Ariel Henry te frape yon moun epi kelken a fè an kòmantè nan yon emisyon pou dir ke men sa bakòp Ariel Henry an fè RLProd ou pa di anyen e si se te nèg ti lapli yo ki te pale ou tap gentan bay enfòmasyon an bann gang. Fòm di byen ke pou sitwayen sa paske m pat gen chans pou m te reponn li gon bagay pou konprann sa ka rive yon enfòmasyon tonbe ou pa gen chans pou gentan jwenn li a lè. Tande, epi dezyèm bagay, lè bandi a pale, toujou mete zorèy nou alekout. Mwen menm wè, si Izo pale, Ariel Henry pale, moun m ap kouri bay anvan se Izo. Paske li gen dwa di l pral touye tout moun k ap pase sou wout la. Lanmò San Jou pale, yon lòt nèg nan politik la pale, m ap kouri bay deklarasyon Lanmò San Jou a anvan. Nou konn poukisa? Paske sa ka rive se touye l di l pral touye anpil moun ki nan zòn nan. Ebyen, se nan. Tik sa lè gen yon bagay konsa m toujou fè nou konnen jounen jodi a la a men kòlèg pale men kòlèg di moun yo yo pa bezwen ko tounen lakay yo paske 400 mawozo pral atake chen an ankò donk vous imaginez tout moun sa yo ki dan la pèn ki nan tout difikilte sa yo ben ekoute yo oblije mare senti yo kontinye kite zòn nan paske si lotre gwoup di tou senpleman ke ben Nou mèt rete, rasire nou epi ou tande deklarasyon kòlèg la, kisa w pral di tèt ou? Ann tande kòlèg k ap pale mezanmi. Bonjou, bonswa tout moun. Si se lan maten w ap tande m, bonjou. Si se lan aswè w ap tande m, bonswa. Bon Nou menm nèg 400 mawozo Pèp pè lebren an Popilasyon pè lebren an Nou pa annafè a ankenn popilasyon Tout moun konn sa deja nou menm nèg 400 mawozo Nou anfas lajan Nou pa anfas pèp. Si nou te anfas pèp, lè n rantre lan yon zòn, nou ta fè beny de san, nou ta fè masak, paske nou gen kè pou sa. E ou konn sa t rele 400 mawozo a deja. Sa ka rive pandan n ap fè kout bal ansanm avèk bandi parèy nou. Yon moun gen dwa pran bal, paske ou konnen echanj kout bal ap fèt, moun nan gen dwa pase, oubyen ke moun nan gen dwa lakay li, sa depan de jan kay la fèt, bal la al pran landan. Men nou menm nou pa wè m rantre nan yon zòn pou m touye inosan. Si nou tap touye inosan, gade yon voice mò a te lage la. Sa wè t fèt. Nou pa fè nou pa fè pèp la wayy nou pa fè pèp la wayy men sèlman komisè Roje wap pede fè nèg yo bat kò yo wap pede fè nèg yo anmède moun pede fè nèg yo kraze kay malere malerèz komisè Roje si son masak ou bezwen nan kwadèboukè a nou ka ba ou l. Ke tonnè kraze m komisè Roger si son masak ou bezyen nan kwadèboukè avèk yon beny de san nou ka ba ou l. E mwen menm kòlèg kap pale ansanm avè w la. M pa bawon plènman anyen. Sèlman m di w, si se yon masak ou bezwen nan Kwadèboukè a, nou ka ba w l. Paske polisye pa aji konsa. M konnen nou la pou n sèvi e pwoteje. Nou pa ka ap kraze brize. Bon sa gang pa p fè Elin ap fè? Nou janm tande nèg 400 mawozo wè polisye a te kanpe dèyè yon kloti oubyen dèyè yon ka yon moun, li t ap fè kout bal. ansanm avèk yon avèk avèk nou ou janm tande lè nou fin fè kout bal ansanm avèk lapolis la kote polis la te kanpe dèyè mi an ou janm tande nal nal touye moun nan kay sa nal kraze moun nal kraze kay sa si nou tap fè menm jan ansanm avè nou lè nou kanpe dèyè yon dèyè yon yon kloti oubyen dèyè kay yon moun nap fè kout bal ansanm avè nou nou tap annik tann lapolis sa deplase byen rapid nou antre kay moun sa nou touye moun sa nou kraze kay li paske nou tap di se li koz lapolis sa kanpe la Men w gen zam lan men w, moun lan ka enpeche w kanpe la. Menm lè l ta vle pa kite w kanpe la, men li pap ka di anyen paske ou gen zam lan men w. Yon fòs legal ou ye. Alevwa mwen menm ki yon fòs ilegal pou m ta kanpe lan moundan yon kloti oubyen lan moundan yon ka yon moun. Ou panse moun sa te ka di m pa kanpe la? M pa gen zam lan men m vre? Enben se sa pou n wè mesye. Se pa moun nan ki ta vle kanpe, kite ni bandi ni polis la kanpe dèyè mi lakay li oubyen dèyè kloti lakay li pou l fè kout bal la. Nou pa ka ap kraze kay malere, malerèz mesye. Moun sa yo pa annafè ansanm avè nou. Nou se pitit pèp la. Nou pa ka ap fè pèp la abi. Nou menm ki bandi esou janm tande nou fè pèp la abi. Non monchè. Yo gen dwa ba pèp la kòb pou l pale tenten, pou l manifeste tout bagay kont 400 mawozo. Men nou menm nou pa anfas pèp, e anfas lajan nou ye. Pa gen yon moun nan zòn lakay mwen k ka di m fè ou abi, menm pou jwèt. Ou fè dezòd, si e 50 kout zidwòl m ap ba ou, m ba ou l. Si e dopyo m ap kreve, m kreve l. Si m pa ka yon chèf yon teritwa pou dezòd ap fèt ladan l. E swa m la e swa m pa la. Sepandan, pèp pè lebren an, m ap retounen sou nou ankò. Yonn di lòt, Pè lebren pa anfas pèp, ni 400 mawozo k avèk pè lebren an tou pa anfas pèp. Eske lè chen an te vin touye 3 frè Pè Lebren yo ak nèg Jenèf yo, ki sa n te di? Ki sa n te fè? Yo touye yo e yo boule yo. Popilasyon ki te deyò e ni sa k te anndan. Èske majistra a te fè mach pou nou? Pou l te di ke nèg jenèfe a nèg chen yo, sa twòp ase. Li pa t fè anyen pou nou. Men jounen jodi a, 400 mawozo ap goumen ak chen mechan, li met chen mechan deyò, li rebay Pè Lebren zòn li, pou jounen jodi a, pou majistra a. leve kanpe pou l bay pèp la kòb, pou komisè Woje leve kanpe pou l bay chen mechan cha pou goumen kont 400 mawozo. Pandansetan, komisè Woje, ou bliye vit paske ou te vin mande 400 mawozo alye, ou te di se anba vant nou ou ye, ou pa ta renmen gen tèt fè mal, ou pa ta renmen gen pwoblèm. Nou te di w nou pa annafè a lapolis. Paske la police se trèt jounen jodia nou gen dwa avèw demen maten ou trayi nou ou te chwazi desann anba big bwaye ou ta jèn chen an konnya jounen jodia la ou tou kanpe anfas ou poutèt chen an si ou pat nan pas pouki kite nèg chen an kite nèg mwen se bal pou ta sipoze ba nou wi an wap pwoteje nèg chen nèg chen mechan dèske nou pat fè alyans ansanm avèw komisè Roger ou tande ou vin wè. 400 mawozo pa timoun non. Komisè Roger ou tande ou vin wè 400 mawozo pa gen pwoblèm bal non. Komisè Roger ou tande ou vin wè pa gen kote n vle pran w nou pap ka pran w non depi nou deside. Komisè Roger ou tande ou vin wè bat nou pa fon ben desan kwadèboukè pou ou tande. Ou se sèl komisè nan tout komisè t bat bouda w anpil. Ou se sèl komisè nan tout komisè ki bat boudon anpil. Mande lòt yo sa yo te pase. E ou te tande sa yo te konn pase. A e di ou menm e ou pi gwo towo, e ou pi gwo grenn nan mouda. Nou bo semèn sa. E vè kaka ou fè nan kwadèboukè a nou moute ou sat kat san mawozo a. Nou boule zòn nan plat pou ou. E nou moutre w kòman 400 mawozo kraze kay, kòman 400 mawozo bay mò, kòman 400 mawozo touye inosan. A ou menm, ou menm, ou menm, ou menm, ou menm komisè Woje, w ap pede fè touye inosan pou granmesi ou di e nèg 400 mawozo. Ok, lè w touye inosan ou di e nèg 400 mawozo, ou ta chache yon vye zam ou met bò kote l pou ta maske figi pèp la. Ou ap pede touye, ou ap pede di ou touye, ou touye, ou touye, ou pa janm ka ba w ankenn rapò zam. Chèf de lapolis sa a, si l pa t nan masisi ansanm avè w, l ta sipoze fè w bay zam sa yo tout moun sa w touye a. Ou di ou touye konben nèg 400 mawozo, anpi konben zam ou remèt? Hein? E pa gen yon nèg 400 mawozo ki pa gen zam. Nou tout gen manch long. Nou jwenn yon manch kout bò kote nou, ou mèt konnen nou gen yon manch long, nou gen yon manch kout bò bouda nou. Sa l pa pou lòt bagay, lè nou santi men nou fè nou mal a manch long lan pou nou, lè nou rive sou nèg la nou a, nou pral gaspiye bal manch long pandansetan nou pran yon nèg nou tou rale l, nou kwès nan tèt ou. Nan nou fout on bal nan tèt. Ayy 9 milimèt la e lè w rive pre nèg la pou w ba l bal nan tèt. 9 milimèt pa tire l menm. Pa tire l menm jan avèk manch long. Manch long lan se pou lè nèg la lwen. Bout manch lan li menm se pou lè nèg la pre w. Tande komisè Roger. A ou 2 ti masisi sa yo pafwa m konn wè w konn mete lan machin ou an ki pral depoze w yo. Sa yo ka ba w sekirite? Bon yo pa ka bay tèt yo sekirite yo pa l ba w sekirite. 2 ti masisi sa yo m konn wè ansanm avè yo a. Komisè ou yo te mèt te gen 4 bako m ansanm avè w. Depi n deside pran w, n ap pran w wi. Si nou pa vle pran w vin an, kraze 4 bakòp yo a tout ou menm. Se tenten. Bon. Popilasyon, n ap di nou, Pè Lebren se pou nou l ye. Pè Lebren pa pou lòt moun ke pou nou. Nap tandem wi popilasyon pè lebren an. Mwen ta renmen konnen si pè lebren se pa moun bib bwa e liye. Pasem konnen nèg chen mechan yo te met nèg pè lèbren yo deyò pou yo te pran zòn nan. Lè yo te met nèg Pè Lebren yo deyò depi yo te pran zòn nan, yo te touye twa frè Pè Lebren yo, yo te met dife sou yo. Lè yo fin tiye twa frè Pè Lebren yo, yo met dife sou yo, pa t gen okenn majistra ki te fè mach. Men jounen jodi a, pandan nou lan goumen ansanm avèk chen mechan, Nou wè majistra ansanm avèk tout Woje mete tèt yo ansanm pou nou fè popilasyon an fè mach. Wè si nou te anfas pèp nou pap ba nou manti nou tap kite nou fè mach la. Pandan nap fè mach la konsa nou pase nou sasinen tout moun a kout bal. Nou touye tout moun nou fon beny de san nan mach la. Men nou pa gen pwoblèm avèk popilasyon an. Se sa fè nou pa fè sa. Wè masak Jenèf te bay la Anndan big bwaye a pou l te ka plase chen an. Nou t ap fè yon masak pi mal ke sa. Men nou pa gen pwoblèm avèk popilasyon an. E sa fè nou pa fè l. Paske popilasyon an e pou nou l ye. E nou se pitit popilasyon an. Nèg Jenèf yo te rantre anndan an. Yo touye 3 fè bwè lebren yo. Yo met dife sou yo. Pa t gen mach ki te fèt. Majistra. Majistra, ou konn sa map di a wi. Ou konn sa map di a. Majistra Jonas, Majistra Jonas, map mande w lè nèg, lè nèg chen mechan yo ak nèg jenèf yo te mete Pè Lebren deyò a, èske se pa lakay. Se fanfa pale ou ye. Chak prezidan k moute yo bal ochan. Chak prezidan k moute yo bal ochan. Mesye je nou pa pete. De goup gang. De goup gang ap goumen. Nou wè yon pakèt moun moutre sa klè. Sa vle di nou menm se a tèt nou nou tap goumen. Nou pa tap goumen a nèg sen mechan yo. Sak fèm di sa se paske tout moun son sèl pawòl se 400 mawozo 400 mawozo men mpa janm tande nèg chen mechan yo mpa janm tande yo pale de nèg chen mechan yo yo pale de nèg 400 mawozo mezanmi pèp la bon kem pa fin di pèp la paske se pa tout moun ki ladann. Nan moun yo pran ki pou vi ki pou di aba 400 mawozo viv chen an yo peye e sa yo pran yo bay presyon nou gentan konnen e konsa nou ye e fanfa pale nou ye chak prezidan k moute nou bay ochan. E m konnen Pè Lebren se timoun Big Bway li ye. Li pa timoun lòt kote. E l pap abandone zòn li. Zòn li rele zòn li. Chen an, m wè w voye yon ti figi di, kò chèch, vin pale pou ou, ke w repran zòn ou. Nou pa t vin pran zòn chen an. Nou te vin montre w a chak fwa ou menm avèk tout komisè Woje vin fè grimas anndan doudoun ansanm avèk anndan lase. Nou te vin montre w nou menm lè n desann yon kote nou pa fè grimas. Nou kanpe nou fè plis ke yon semèn. Wè poutèt mo sa w di a, poutèt mo sa w voye nèg sa di a. Bon chien aranje w. Pèp la pa okipe nèg yo kap di nou tounen a se nou menm nou pa gen jou nou pa gen dat aranje w chen an nap moutre w nou pral pran zòn nan nèt nap pranl nèt e komisè Roger ret kanpe a chen an jan w kanpe a nap moutre w kat sat kat san mawozo a ou konnenl deja ou fè je w chèch men nap moutre w li. Pase nou nou mete yon pakèt moun ap di aba 400 mawozo, gèlè e 400 mawozo ki tap goumen a tèt li, gèlè li pral ap goumen avèk yon lòt kò. Pase nou konnen pèp la se gad palè nou ye. Tout prezidan k moute nou ba yo chan. Sèl sa pèp sivil la tanpri tanpri. Tanpri, tanpri, ankò. Poko tounen, paske, poko tounen, pou nou pa viktim, poko tounen, silvouplè, pou nou pa viktim, paske nou pa gen jou fiks, nou pa gen dat fiks, men lakay se lakay, nou pap kite lakay. ankò pou chen mechan avèk tout majistra avèk tout majistra ki vle fè mach pou konprann se 400 mawozo ki tap goumen a tèt li 400 pat gen wozo pat gen onkenn moun anfas li li tap goumen avèl. Selman pep la mwen pale nou nou pa ta renmen okenn moun blese. Epi m di nou memwa nou kout anpil nou bliye vit anpil valè krim valè zak. malfektè je nèf yo fè valè masak nèg sa yo fè valè moun nèg sa yo boule nèg sa yo touye valè zam a zak malonèt nèg chen yo fè. Ditou. Ok! Komisè Roger. Ok! Majistra Jonas. Jou pou jou, dat pou dat. Kaka je ba linèt. Bagay yo rèd antouka pou moun laplèn bagay yo vrèman rèd paske si nou tande deklarasyon kòlèg la la se kòmsi m ta kapab di ke ebyen tout moun kontinye rete lakay nou pa avanse paske anepòt ki moman nèg 400 mawozo yo kapab pote boure On lòt fwa sou moun Laplèn, sou moun Kwadèmisyon, sou moun nan tout zòn nan. Ekoute deklarasyon sa ki sa li di? Eske li vle fè konprann ke le groupe des 400 marozo ebyen se groupe ki pi pwisan nan peyi a la? J'y crois pas. Franchman moi j'y crois pas. Paske pa bliye batay ki ap fèt la la m ta kapab di franchman son batay je pèp je nèf. Par ricochet eske yon lòt dezyèm pote boure sou chen an la? Eske mesye yo pap kanpe pou yo batay? M ta renmen konnen sa wi. Eske nèg yo pap kanpe pou yo batay? Pandan batay sa a, m ap pale de batay la, fò m di nou ke m gen yon jwè m ap vin ba nou enfòmasyon sou li. E Makaya 7 tèt, gen yon videyo k viral de misye. Ebyen misye mouri nan dènye batay nan site a. M pral pote plis enfòmasyon pou nou swa anpe pli ta ou demen nan emisyon n ap fè. Men fò m di nou ke mesaj sa a. Li sipoze tonbe nan zòrèy je nèf ansanm ak lapolis. Paske jounen jodi a la m ta kapab di a chak fwa k yon chèf de gang li pran lapawòl sa pwouve aklè peyi a pa gen otorite, pa gen moun k ap dirije l. Paske mwa je m demande pèlmèl èske lè nèg y ap pale konsa Ariel Henry pa janm tande yo? Frantz Elbe. Pa janm tande yo? Sa vle di chak jou on nèg ou kanpe dan la repiblik wap bay la polis defi ou konprann? Wap di on seri de bagay kòm si ou pa pè paske leta li just yon senbòl apre sa anyen ankò se kòm si ou gon papa nan kay la papa gen 90 ans menm wèl pa wè epi wap antre nan kay la a minwi wap fè sa ou vle wap antre a fanm wap fè tout bagay ou vle se konsa ayiti ye la eske nou konprann jounen jodi a la a? moun ki laplèn, sa k poko ale yo, moun ki blende yo. Se pa nan sans ke yo pa pran nan bal non, men moun sa yo k reziye yo, yo rete. Ebyen y ap tann pou wè bagay la te ka bon, men avèk deklarasyon kòlèg sa a, ki sa w pral di? Ensekirite a pa gen limit, ensekirite a ka rive nenpòt kote, li ka rive Petyonvil, li ka rive Dèlma, li ka rive nenpòt kote. Se sa k fè nou menm nou la a pou n di, ebyen Leta, lèzotorite etabli, moun ki di se otorite yo ye, ebyen pou ke yo pran responsablite yo. Paske n ap mande tèt nou, èske gen Premye Minis nan peyi a? Èske gen Minis Enteryè? Èske gen Minis Defans? Eske gen minis jistis? Eske gen komisè di gouvèneman lè nap gade fanm ansent kap mouri, kap boule a tout ti bebe anndan vant yo, bagay sa endinye nou, kòm prezans avoka vle di sekirite, kòm prezans avoka vle di pwoteksyon, prezans avoka vle di eta de dwa, nou menm nou la a kòm dabitid pou n pote solidarite nou bay popilasyon an pou nou di sètase. e ke leta prann sa responsablite non sèlman an aval men sitou an amon pou anpeche bagay sa yo repwodui nan peyi a. Epi nap mande lapè, men lapè a dwe mache avèk konsyans. Konsyans lan vle di nèg kap enpòte zam yo, enpòte zam nan peyi a, voye nan peyi a, kap enpòte minisyon voye nan peyi a, Pou yo sispann paske anfèt se pa fanm yo kap mouri, se pa madanm yo, pitit yo kap mouri men gen anpil malere kap mouri se sak fè nou la. Nap voye bay swadizan konsène yo pou nou fè yo konnen ke metòd ke yo itilize pou yo chase nou nan plèn nan nou pap aksepte l. Sa se. Premye faz nan batay la, se faz diplomatik la, se yon lòt faz, si nou pa satisfè, si nou pa satisfè. Nou konprann sa k ap pase atravè Ayiti a. Nou te wè inisyasyon an te fèt, e nan ane 2012-2013 yo, nou te wè kòman itilize yo te vle pote yon pwosede pou fè esklav, pou yo te chase moun nan vòlwa yo. Men, nouvèl metòd yo itilize a, li twò vyolan. Yo bay moun ki pli vilnerab nan mitan yo zam, nan mitan nou yo zam, e mwen te kwè, le jou ou, achitèk de linivè la li pale nan may nèg sa yo, ki pli vilnerab yo bay zam nan, pou yo manje frè yo a, lè yo fè zam sa retounen vè moun ki ba yo la, tout bagay ap chanje. Tou, sa a se faz diplomatik la nou itilize la. N ap fè yo tande vwa nou, ke nou pa pran sa nan men. Men si yo pa modifye konpòteman yo, bagay la ap chanje. Pèdi fin nan lakou de timoun Menm lekòl yo pa ka ale lajan pèdi E yo pa gen papa nan men m Se eskont m ap pran Ti kay moun k ap fè m kado Pou m bay timoun yo Mezanmi lapè se w kase peyi a depi m anmweyy. Anmree m pa kapab ankò. Zòn sa yo se te lèt nou te nan zòn sa. Pou sa yo fèt la bon si yo te la li tap pi li tap plis ou konprann sa vle di gade majorite moun ki te la moun kale yo yo plis ke sak la yo ou konprann sa m di w lan on ti rès ki rete la bon se nou menm kap fè revolisyon sa vle di n pa vle laplèn nou pa vle laplèn kraze menm jan a matisan koulè nap pase se voum. se dirijan yo. Lontan chak vandredi al fè gwo manje grandè bouke nan gwo bigòp kounya menm yon bannan ou pa ka tounen nan manje se pa politisyen k metem nan lari se paske m gen nesesite m sòti mwen menm se pa politisyen k metem la se paske m santi m pa kapab jan nap fonksyone a nan peyi serye tout moun konn pwoblèm chak moun depil fèt li dwe manje li dwe bwè li dwe abiye li dwe met kay li dwe gen kay poul abite nou yo pa wè sa pou nou se nèg ke fè nou mache. Mete zam lan men jèn gason jodi a peyi a vin envivab men nou deklare o non de Jezi fòk nou pran lòt dimansyon nou kwè nan lòt dimansyon nan non Jezi pou nou chanje sitiyasyon an lapè map mande tout jèn tout jèn gason tounen tounen vin jwenn nou sa yo pati vini nou pa ka kite peyi a kraze ba moun vin jwenn nou pou nou mete nou ansanm pou nou ini youn avèk lòt pou nou fè peyi a mache ok an nou pa santralize kesyon an sou sou sou bon repo sèlman pa e tout zòn periferik yo ou konprann ki te konstitye sa nou kab rele menm on refij ok pou pòtoprens paske kèlke sa pwoblèm ki yon gen pòtoprens moun nan se bo ayisyen l konn monte wè sa m di w men jodi a la ou wè anpil moun anvi kouri kite zòn nan Ou konprann? E kòmsi zòn nan vin vle pèdi sa l ta ap genyen kòm ka eleman karakteristik li. Ou konprann? Donk tout sa yo se yon pakèt paramèt, yon pakèt eleman ki fè nou menm sitwayen jodi a nou oblije pran beton an, nou oblije depanse tout enèji ke nou genyen pou n kapab. manifeste kont deriv sa yo k ap fèt nan peyi a. Pase nou sèlman nou nan lari pou pwoblèm, pou pa ka dòmi, pou pa ka manje, ensekirite, nou nan lari. Rele a ba Jovenel, a ba Abakit, a pina ba tout vòlè phtk yo. Nou pa ka pran sou tèt peyi a, lage pye nou. Pèp la mouri grangou, yo pa ka dòmi, yo kite lakay yo, yo pa ka antre lakay yo pou tèt bandi. Nou pa leta, nou pa ka pran responsabilite w. Batay sa se batay 2 lidè politik k ap goumen a lidè politik ki mete nou ap nan kouris la. E n ap mande yo, si gen yon vèsyon yon bon lidè, se fè 2 bagay ki pozitif. Mateli avèk Matin. Mateli ak Matin k al mete nou fas an fas avèk sa n ap wè a. Nou pa t janm nan bagay sa. E nou te gon ti laplèn. Byen dous. Mwen mache lè nou vle. Bon bagay sa yo soti pou gouvènmantal. Bagay sa yo soti pou gouvènmantal. Nèg yo bezwen gen pouvwa. Egal la lò tiye nou. A kiyès ou pral jere? A kiyès ou pral dirije pouvwa? Egal la si w ta jere pèp la pou pèp la pa ta mouri. Gade la valè moun ki mouri la. Ba nou chans! Ba nou chans! Yo di entènasyonal la pa vle se Martine avèk Martelly k fè nou pa ka viv. Tanpri Martelly, fè timoun yo al lekòl. Pou yo pa gen yon zam nan men yo. Pou yo pa gen yon epe nan men yo. Pou yo pa gen yon kouto krochet nan men yo pou yo tiye yon moun kap pase. Yo kidnape doktè, yo kidnape avoka, yo kidnape tout kalite moun. Machann sèl, machann bayo, tout ansyen sèl lekòl. Mezanmi se moun sa yo. Ki fè gen avoka, se moun sa k fè gen doktè, se moun sa k fè gen enfimyè, se moun sa k fè gen tout kalite moun sa yo. Men lè nou ale nou kraze yo pral Sendomeng, yo pral Giyàn fransè, anpi nou menm n ap pèdi batay la. Mwen m aprann ekri non m se pa pou ti zanmi m aprann ekri non m. Men espwa jamè Mateli m p ap pran nan men Mateli m p ap pran nan men Mateli. Moun ki paralize, moun ki gen pwoblèm nan pye, men yo pa ka, y ap kouri kite kay yo. Bandi ap fè yo kouri kite kay yo. Lapè l ap mande, lekòl l ap mande. Nou pa bezwen zam, nou pa bezwen zam pou nou goumen avèk frè nou. Nou pa ka soti, nou pa ka al achte anyen. Tout bagay ap ba, tout nou gen pwoblèm pou tout bagay nèt Ayiti la. Lapè l ap mande, lapè l ap mande pou nou viv kòm frè a sè. Se sèl san nou ye, se frè a sè pou nou viv. Lapè l ap mande. N ap viv Latranblè, n ap viv Lilavwa, n ap viv Bon Repo, n ap viv Kwadèmisyon, n ap viv Klèsin, n ap viv nan tout andwa yo, Santo, nou p ap bliye Chada, ebyen se la pitit nou ye, se la pitit nou lekòl. Lè nou kouri kite zòn nan, se yon siy ki moutre nou favorize sa k ap fèt ki pa bon pou nou an. Ebyen se pou nou tout kapab rete nan solidarite youn ap lòt. Nou pa gen pou nou antre nan kesyon fè pwomosyon pou ankenn gwoup, men nou m pa voye pèsòn tou al nan tire boulè wouj sou pèsòn. Paske jodi a, se Leta ki pou pran responsabilite l pou ke Laplèn kapab tounen nan tout kalmi ke l te ye avan an. N ap salye tout gwoup ki pote solidarite yo e nou konnen ki valè fanmi Jodi a la ki te gen dwa nan zafè yo y ap regle bagay pitit yo, y ap regle bagay mari yo, y ap regle bagay madanm yo ebyen yo kite l jodi a pou yo vin la a se yon siy ki di nou vle viv an pè, nou vle viv nan trankilite jodi a moun ki bi bwaye yo, moun ki chita devan klèsin yo, moun ki kite kay yo k ap dòmi nan lari yo n ap di si yo konstwi kay yo se pou yo viv yo konstwi kay yo ebyen fòk yo kapab viv ladan l. An nou fè mesaj sa a pase youn ak lòt. Mezanmi, se nou k pou asire sekirite zòn nan dekonsè ak lapolis. An n pa fè nou konplis nan anyen. An n pa moutre nou favora avèk sa k ap fèt yo. Paske sa k ap fèt yo se detwi y ap detwi nou. Se lekòl y ap kraze. Se ti machann yo y ap kraze. Se chofè moto yo y ap kraze. Se chofè machin yo y ap kraze. Epi fòk nou kapab pote yon mesaj solidarite nan tout blòk, nan tout zòn. An nou fè de selil pou nou kapab mache, fè de pwoksimite pou nou kapab al di moun yo, anben fòk nou kapab viv an pè nan laplèn dikilte sa.